Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Sa dat de 1 mwa e kèlk jou depi ke nou te gen chans wè l sou yon ti bout videyo o Penitansye Nasyonal. Dimitri Herard Dimitri Herard ki li menm jwenn arestasyon ni apre asasina Jovenel Moïse paske gon seri de zone d'ombre yo pat ka jwenn detay sou yo e o final le prezidan il a ete asasine e anpil moun di ke Jovenel Moïse a ete livre. Si le chef de l'Etat a été livré, ben, se evidan jisteman pou kapab kestyone pwòch li yo. Se nan sans sa, jounen jodi a la a, Dimitri Herard, gwo chèf nan USGPN, nan prizon, epi a egalman kòdonatè sekirite palè nasyonal Jean Laguel Civil ki li menm nan prizon. Dimitri Herard se te a one man show. Je sais pas si nan prizon an li toujou an one man show men si nan dènye ti video n tap gade an pou jan nou te wè Dimitri Herard la se kòm si se yon moun ki te vit aklimate li ak sitiyasyon ki anfas la men tou pa bliye se pa yon pòv ki vin nan prizon an ebyen li kapab m ta kapab di gen kontwòl prizon an. Être le boss en prison. Ebyen, jounen jodi a la a, Dimitri Herard te nan palè d'jistis pou te kapab reponn kestyon jij sou sa ki gen a wè ak asasina Jovenel Moïse. Men ekoute, pour cette première audition, il n'a pas d'avocat donk seyans sa a li ranvwaye pou yon lòt jou. Men ekoute se ta kapab yon fyète pou anpil moun wè Dimitri a paske ben sa fè lontan yo pa wè l e on a vu Jean Laguel Civil a 2 reprises. Jean Laguel Civil ki li menm gen pou avoka Maitre Reynold Georges. Ekoute e Dimitri a en forme. T'as capable de dire, monsieur en forme. Il a la pêche pour tâcher d'être tout à fait complet. On en suit comment ça Mais faut dit nous que pas d'audition parce que son avocat ne s'est pas présenté. N ap kite w avèk Rosemon Jean. Rosemon Jean ki toujou ap frape. Li kwè ke se evidan pou ke Jovenel Moïse jwenn jistis e li remèsye rezo sosyo yo ki a chak fwa toujou voye yon ti videyo pwomosyonèl pou Jovenel Moïse paske daprè li menm Jovenel Moïse a bokou travaye. Donk a chak fwa rezo sosyo yo fè sa ebyen sa fè l anpil plezi. An n tande Rosemond Jean. E lòt medya yo, yo fè travay pa yo nan fason pa yo. Sepandan. Nou vle piblikman rekonèt e pèmèt peyi a rekonèt jodi a rezo sosyo kenbe memwa Jovenel Moïse vivan atravè ansanm de pwojè chak fwa sou rezo a wap gade yo lage yon bagay yo montre w men sa l tap fè men sa l tap fè e mwen panse travay sa a li fè nèg yo ansasen yo. ap mete plis lajan deyò pou yo kapab antere enfòmasyon sa a. Men, gras a rezo sosyo yo pa kapab. Sa son travay ki pa gen pri. E ankò, nan memwa Prezidan Jovenel Moïse, mwen di nou mèsi. Konferans maten an Akonpanye e de reprezantan divès òganizasyon ki soti nan Ho Atibonit e Ba Atibonit e nan Gran Nò a ki la avèk nou maten an. Se yon konferans pou nou anonse 1. Ostilite nou pa rapò avèk Mesye Ariel Henry demare apati de jodi a. Nou byen di, ostilite a, dyèl la, yo trennen nou ladan l, n ap rantre ladan l. Pou ki sa? Ariel Henry fè prèv dengra. Mwen menm, tankou m te di tou, lè yo te chwazi Ariel Henry, gen anpil moun ki pa t konnen sa k te pase Taraz. Men Abwe Zephirin, antanke konseye spesyal Prezidan Jovenel Moïse, nou panse yon jou, si n pa mouri, Se pa m wi. Il va expliquer la presse nan ki sikonstans ke Ariel Henry, Prezidan Jovenel Moïse te rive siyen arete k nome Ariel Henry an. Dayè, pou Ariel Henry moutre Prezidan Jovenel li pa li pap gen redevans, pou l pa gen redevans anvè li menm, Prezidan ap tap enstale l nan lendi, li di non l pap enstale, li mande Prezidan pou l enstale nan mèkredi. Se kòmsi Ariel te deja konnen Prezidan ap mouri nan mardi, Pou leve mèkredi. Pou leve mèkredi. Prezidan an fin fè, nou raple laprès te envite pou nan kad envestiti pou bay enstalasyon Ariel Henry. Ariel Henry repòte enstalasyon an, sa m pa janm wè k fèt, pou mèkredi. Sa vle di pwojè a te deja fèt. Dezyèmman, Ariel Henry. Ke anpil moun pran pou inosan, men jodi a pou nou gras a Dye, e le mechan souvan yo fè de bagay ki pou pèmèt, ki twonpe yo ankò. Yo ap fè de aktivite ki tounen kont yo. Ki sa k pase? Pou Ariel Henry pèmèt ke sosyete a kenbe moun ki touye Jovenel yo, li lanse yon akò li menm. Ariel Henry lanse yon pwotokòl dakò, akò, li di pou tout moun vin siyen, ki se yon akò, akò kwo. Et voilà merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!